Anpil moun tap tann aprè sak pase nan Savyen an kisa polis nasyonal la ap di, kisa Wo Kòdmandman an pral fè pou fini ak dosye sa oubyen bay yon repons fòmèl, jodia mesaj la lanse, operasyon tònad 1 an pran lari, sa w tande a baz Savyen ranje kò w, Lapolis pral rive, woulo konpresè a pral pase e se rèl kay makorèl. Byenvini, bonjou, bonswa tout moun, jodi a n kontan e se moman pou n prezante n dènye enfòmasyon nan nouvèl la, rete la, Sofia TV 83, nou sou tout nouvèl, men nouvèl la nan bon jan ti mamit. Swit ak nou mouvman touye 7 polisye nan Savyen, jodi a Polis Nasyonal la deklannche dènye operasyon Tòlad 1 an e Frantz Elbé ki nan tèt operasyon sa a deja reyini ak ESPN nan, wè nan ki fason yo pral deplwaye epi pou bay yon repons radikal ak ekip Savyen an ki mete dlo nan je popilasyon an ak manman papa pitit ki genyen plis pase 7 polisye ki tonbe anba bal bandi. Sa k pa byen ranje kò w, ou pral tande gwo revelasyon ki fèt kote polisye yo k ap rakonte kijan chèf gang Luckson ba yo manje san yo pa konnen e yo fè konnen tou, Se majistra a nan zòn sa a an konivans ak bandi yo lage yo nan yon pyèj yo pa ta panse. Anpil enfòmasyon nan nouvèl la pou jodi a epi ansanm avè n plis detay se kounya la sou chanèl pa w la. Pa bliye si w poko fè sa sonje konekte ansanm avè n nou se Sofia TV 83 abòne ak chanèl la dènye enfòmasyon yo ap vini youn aprè lòt. An nou tande voice sa wap tande yon polisye kap pale mesye savyen yo ebyen se menm yo menm ki konn ap bay la polis manje men mesye pandan map felisite la polis en menm tan fò nou kapab denonse vye bagay kap pase nan enstitisyon an epi polisye yo mesye nou konn sa se pa yon nouvèl li ye men nou ta swete ke nou menm nou kouri sou men nou poun pa kite jan de bagay sa yo repete paske jodi a la se pa nòmal Pouki se bandi ki ap bann manje mesye ankò akoz de kisa akoz leta pa pran responsabilitel mesye dam an nou tande ekstrè sa nou sou chanèl moun afè bon TV depi Montréal nou pati pou. Nou menm polisye nou tap travay liankou lajan luckson ban nou manje kòman sa chèf gang sa vyen ban nou manje lajan luckson chèf gang sa vyen ban nou manje kòman sa nou pa konnen. E pa konnen m pa bal sou. Nou konnen l manje. Majistra Lyankou a, li vin pale avèk CP Senmak la. Li mande fòk gen yon bakòp idmo. Ke nou konnen majistra a, sa l pa parèt, li pa parèt kòm etan yon dout pou moun ke nou konnen ki se alye gang yo. Ou pale de majistra Lyankou? Lyankou. Duclair Mènès li? Wi. Sa se gwo deklarasyon w ap fè la a? Wi, wi. ki mete ansanm yo peye on restoran pou bay polis yo manje humm nan gen kou eswa sa yo wi yo di ok pa gen pwoblèm yo fè kòmand manje pou nou wè pa gen pwoblèm pwiske se se se on otorite ki peye manje pou la polis pou nou ka travay e pa gen pwoblèm de konsa majistra nan se majistra menm ki te ki te di sa e byen nan lajan sa a pou peye restoran lajan Luckson la donn majistra a mande Luckson lajan wi pou l peye restoran. Bay tout dwa pal yo. Nou pral vin konnen sa. Nou pral vin konnen sa se lè nou wè yon premye jou pa gen manje, yon dezyèm jou pa gen manje, yon twazyèm jou pa gen manje. Nou poze kesyon sak pase pa gen manje? E lè sa nap aprann menm nèg savyen sa yo te soti sou lari a. Lè yo soti sou lari a yo vin fè fas kare avèk nou. Ebyen nou frape avèk yo, nou tire sou yo. Liksonn gen 2 sòlda ki blese e ki menm mouri. Epi misye di sa pa gen dwa fèt li pa gen dwa ap depanse pou bay lapolis manje pou lapolis ap touye moun yo paske lè majistra tap mandel lajan se pat sa majistra te dil majistra te di Pawòl la grav anpil wi. Si yo gen pou yo soti sou lari a lap rele lapolis pou fè lapolis repliye Gen koze, e zòrèy ki pa gen yen. Majistra, wi, gen koze, e zòrèy ki pa gen yen. Esken tande medam mesye esken tande la polis kap manje lajan gang lajan bandi nou tande bagay yo nou tande bagay yo si sa se pa sezisman e pa bliye nou te dil mwen espere ke nou raple nou sa e nan debi dane an nou te di ke 2023 son ane de viktwa. Nou te di 2023 son ane de verite Nou te di sou chanel moun afè bon TV ane 2023 son ane kote ke verite ap sòti Nou te di ane 2023 son ane de jistis Nou raple nou sa Anderson nou te dil 2023 son ane de viktwa yon ane de jistis yon ane yon ekip bagay ke nou pral konnen ebyen tout ap pran lari. Mezanmi bagay yo grav! Kote nou wè rankont sou rankont pa sispann fèt apre jounen jedi an e jounen jedi an tout moun kapab raple yo gwo mouvman ki te tanmen atravè 10 departeman jeyografik peyi an kote divès polisye te chwazi foule beton an nan lide pou denonse konpòteman responsab CSPN yo. ki se Konsèy Siperyè Polis Nasyonal Dayiti an, ki pa janm fè anyen nan lide pou kapab ranfòse kapasite enstitisyon polisyè lan pou pèmèt yo sispann tonbe anba bal sivil ak zam ki pa sispann teworize popilasyon an apre 12 mas 2021 Vilaj de Dye apre komin Bilan 20 janvye 2023 e n ap raple nou se te tou pa e polisye e nan nivo departeman e latibonit nan jounen mèkredi ki sot pase a kote anviwon 7 polisye ta tonbe anba bal e bandi pèsonn pa rive idantifye. Ye tou konnen mouvman ki ta tanmen nan jounen jedi an ki ta lakoz anpil mache prese nan nivo CSPN nan pou n pa di bò kote wo eta majò lapolis lan kote daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou se yon kesyon de tan pou kapab demantle bandi nan vale latibonit yo kote gen gwo rankont k ap fèt la plizyè polisye ta deja mobilize yon fason etime Pou n evite e mete e kèk e sekrè deyò, kèk koze e deyò, men sa ke e nou kapab di, anpil polisye e deja sou brenzeng yo, deja sur pye e de gè, yon fason e pou ka al vanje e frè dam yo ki ta tonbe nan e depateman e Latibonit anba bal e sivil ame nan jounen. Mèkredi e ki sot pase a, nou, pou jiska mennan, nou kapab di tou ke se yon kesyon e de tan paske nou konnen batay la, menm jan e nou te deja e pote konsèy sa pou ajan e polisye yo kòm etan e gad yo pa ka ap aji e sou emosyon, yo pa ka ap aji e sou le kou lè nou te konnen e divès polisye te deja prepare yo yon fason pou bay yon repons imedyat avèk e bandi k ap opere nan nivo sa vyen ki ta mete yon bout nan lavi ajan e polisye sa yo enben e jodi a nou kapab di vi a avèk operasyon Tònad 1 ki ta e lanse pa direktè jeneral AI e lapolis lan polisye yo ki deja mobilize sètadi nan jou e k ap vini yo nou dwe tande pale e de bandi e sa vyen yo o pase paske e mobilizasyon an deja fèt nan pi wo nivo Leta a, pou n pa di nan wo kòmandman Lapolis la, yon fason pou kapab bay repons avèk bandi sa yo ki ta mete fen nan lavi anviwon 7 polisye nan depatman Latibonit, peyi a. E vwala, epi an menm tan tou, medam mesye, nou pa bay tèt nou manti, nou pa bay tèt nou manti, pa gon enfo ke nou menm n ap ba ou ke mesye sa yo pa deja konnen. Ann serye. Si mwen menm jis kote m ye a m gentan genyen l, bandi sa yo nou konnen ke yo menm yo gen moun k ap travay pou yo ki anndan lapolis lan, ki anndan gouvènman. Evidaman, bagay sa m di nou la, ni ou menm, ni mwen menm, nou konnen yo konnen l deja. Ann serye. Ann serye. Se poutèt sa, evidaman gen kèk bagay nou genyen nou pa pral lage yo sou rezo. Sa ke ou wè nou lage yo se paske nou konnen deja anyway yo deja genyen l medam mesye. Lè w wè ke gen yon gwoup polisye ki abiye, ki prepare yo pou debake yon kote, mezanmi, moun nan zòn nan gen tan pale. Ou konprann? Se rezon sa ki fè ke nou menm nou lage l. Men sinon, nou ba w garanti sa, nou pa tap lage l. Ok? Sa se klè e nèt. Epi gen lòt bagay ke nou gen, w ap wè n ap oblije bwose l, gen kèk bagay nou pap menm di sou lèzond. Men lesansyèl, se si e sèten, fòk gen yon repons ki bay, epi ant mwen menm epi ou menm, Ou panse ke mesye gang sa yo, bandi sa yo, ou panse ke yo pa konnen ke lapolis ap prepare pou vin frape yo? An nou serye, evidaman. Epi se sa nou tout swete. Men gon bagay ke nou ta vle ajoute, etan done ke nou pa la pou nou di lapolis men sa pou l fè, etan done ke nou konnen mesye sa yo son ekip pwofesyonèl, nou respekte etik lan. Men, konsèy pa m ke m ta swete bay, mwen ta tou senpleman swete ke lapolis, mesye lè nou pral fè operasyon an, Ebyen, nap mande pou polisye yo bloke tout zòn yo nèt. Bloke tout rantre ki te kapab posib, setadi ke pou kòmsi pou pa kite ankenn lòt gwoup bandi vin bay ranfò. Sa vle di ke pandan lapolis ap mennen operasyon o pwen A, ebyen bloke tout zòn nan nèt pou gwoup e baz 400 mawozo pa vin ranfòse. Pou gwoup swadizan izo tilapli pa vin ranfòse. Donk, sa se enpòtan. Evidaman, mwen sipoze ke mesye sa yo konn sa deja, etan ke se son dè pwofesyonèl. Men, ann Ayiti, kòm nou wè l gen seri de moun k ap moute fim, ebyen nou menm, nou deja wè fim sa, nou gentan pran devan. Mesye, mete granmoun sou nou, operasyon zewo tolerans, kraze gang, kraze bandi, bloke anwo, bloke anba, paske nou di, twòp san koule anndan peyi an, epi nan sans sa nou, n ap deja di bravo. Men, medam mesye! M konnen pa gen moun ki swete sa. Fòk nou atann nou tou, jan de operasyon sa yo, nenpòt bagay kapab rive. Polisye yo konsyan tou. Polisye yo konsyan men senpleman mesye m ap di nou, mete granmoun sou nou pou nou vide pou yon fwa e pou tout pou n fini avèk mesye savyen sa yo epi aprè pou nou di aprè. Aprè aprè pou n konn kipès sou ki sou ki pwochen gwoup gang n ap avanse. Men kankou nou di l se ti pa ti pa. Trè byen. E an nou avanse e Anderson pandan n ap pale de sa e m panse fòk nou pale de kesyon sanksyon paske la a gon enfo ke nou aprann la. Èske n ap lage sa a Anderson nou p ap lage l? Bon e Jimmy e jodi a la nou panse li tap to tout a a fè pou n ta pataje enfòmasyon sa menm jan nou deja fè rezèv sou operasyon e lapolis gen pou l mennen yon fason e pou kapab e demantle gang ki pa sispann e teworize e popilasyon an pou n pa di ki pa sispann mete e la e fen e nan lavi e polisye yo ki la pou pwoteje ak sèvi e popilasyon an enben e nou konnen e tou swit aprè lòd e e komisè gouvèneman e pòtoprens lan e jak lafont an ta fin bay avèk anviwon 2 jij nan komin e dèlma yon fason pou kapab e pèkizisyone kay e e e premye minis defakto ariel henry e lè nou di kay premye minis Defakto, Ariel Henry e nap pale de e rezidans e prive li ki twouve l nan nivo e Viv Mityèl e ensi rezidans ofisyèl Premye Minis lan ki nan nivo e Dèlma 60 e zòn e Musseau. Jimmy, Enben e komisè e gouvèneman an ta deja òdone e yon fason e pou kapab e sanksyone e tout moun yo ta konsidere kòm etan e fotè e de twoub pou n pa di ajan polisye ki te rive e penetre e Kay Premye Minis defakto Ariel Henry e nan nivo e Dèlma 60, enben daprè enfòmasyon e nou genyen e jodi a la, nou kapab e raple nou tou ke e Direktè Jeneral AI, Lapolis lan e sou bò pa l e ta konvoke e tout polisye yon fason ou kapab e rantre nan baz yo, enben konvokasyon sa ki ta fèt e pa direktè e jeneral AI e lapolis lan se pa lòt bagay yon fason e pou kapab e sanksyone e polisye ki antre an rebelyon pou n pa di e polisye e kap e revandike sa ki revyen yo e de dwa nou konnen anndan enstitisyon e lapolis lan menm jan nou toujou ap e denonse l e pandan ke e gen bon polisye gen anpil e polisye ki nan komnivans avèk e bandi gen anpil. e polisye kap travay e pou gang e ankò nou konnen gen anpil polisye e ki konsidere kòm etan e chyen de gad Ariel Henry kòm etan e chyen de gad e minis jistis ak minis enteryè e jodia la konvokasyon sa ki ta fèt e pa direktè e jeneral ai lapolis lan se yon fason e pou mesye sa yo. ki pa touche e pou lanmò e frè dam yo pou mesye sa yo e kap sèvi menm moun kap alimante gang nan katye e popilè yo pou rantre e nan baz yon fason pou kapab e sanksyone e polisye e ki nan lari an kap revandike e pou sa e ki jis kap revandike e pou frè dam yo e ki ta tonbe e ankò daprè enfòmasyon e nou ta gen e di mi tout polisye e ki te la. nan jounen e mèkredi e yon fason pou kapab e sekirize rezidans ofisyèl e premye minis e defakto Ariel Henry an e e polisye sa yo ki te e bay e chan lib e pou pèmèt avèk e lòt ajan polisye e pwotestatè yo rantre kay e nan rezidans ofisyèl e premye minis lan e daprè Enfòmasyon nou genyen, enspeksyon e jeneral, pou n pa di direksyon e jeneral e lapolis lan, ap planifye yon plan, ap monte e yon plan makrab, yon fason e pou ta sanksyone chak grenn e polisye sa yo, nou konnen e mezi sanksyon ki toujou e pran kont polisye sa yo, swa yo voye yo nan selil izolman, swa e yo voye yo e penitansye e dirèkteman, enben. Enfòmasyon e nou gen la e jodia la dmi tout polisye ki te la pou sekirize rezidans ofisyèl e premye minis lan, enspeksyon e jeneral gentan pran bon jan dispozisyon yon fason e pou kapab e sanksyone e mesye sa yo. Tout mesye sa yo ta retire kò yo konplètman pou pa sekirize gwoup nèg sa yo nou rele vip yo. Kisak vip an frè pam lè vip sak vip an medam mesye kisak vip an Anderson? Anndan e peyi an lè n pale e de vip n ap pale e de yon moun e tankou Ariel Henry e jodi a la e nou konnen li erije tèt li kòm etan e prezidan premye minis pou n pa di rwa e dayiti pou n sispann e sekirize e ansanb e minis yo e pou n soti nan minis jistis minis enteryè e pou n site sa yo sèlman enben e jodi a la tou e pandan ke Y ap konplote pou e sanksyone ajan sekirite k ap rev e ajan polisye, ekskiz mwa, k ap revandike e pou sa ki revyen yo e de dwa, men tou e yon seri polisye e ki la pou ba yo e sekirite e jodia la gen konsètasyon e k ap fèt yon fason e pou polisye sa yo sispann sekirize e gang sa yo e daprè Kèk ajan e polisye nou ta nan ti pale ansanm avè nou, ansanm avè yo, yo fè nou konnen, jodi a la si se moun sa yo k ap ame jenn fanm ak jenn gason nan katye popilè, si se moun sa yo k ap voye gwo lajan bay e bandi sa yo yon fason e pou kapab e bloke e kèk e zòn e pou n pa di kèk aks e woutyè, e jiska menm e rive asasine e polisye e nan kad operasyon bidon, operasyon e ki ta planifye yon fason pou asasine e polisye nou nan lide pou e pèmèt e yon fòs militè etranjè antre anndan peyi an, enben jodi a la menm jan e nou sot di l, Zanana e pare e pou pengwen, pengwen pare e pou zanana e nana, pandan konplo ap fèt e pou kapab e sanksyone e polisye sa yo, enben polisye sa yo ap konsyète antre yo yon fason pou kapab e sispann e sekirize menm nèg sa yo e kap planifye ensekirite anndan e peyi a. Wi, efektivman, se sa, se sa ki te dwe fèt lontan, medam, mesye. E paske fòk polisye yo konprann ke jodi a la se yo kap viktim e swadizan fo vip sa yo E lè polisye yo gen yon pwoblèm, yo pa yo pa sousye yo yo pa sousye yo de polisye yo. Donk, pou ki rezon wap wap pou ki rezon wap wap sekirize moun sa la? Pou ki rezon? E wi, fo vip se konsa nou rele yo, e gadyen e sistèm nan. Menm mesye sa yo ki ap bat, ki ap goumen pou wè si yo te kapab rejenere sistèm nan, ebyen wi, fo vip sa yo, katon wouj pou yo frè m. An nou avanse e pandan se tan nou pral touche jisteman la Repiblik Dominikèn men avan sa avan sa Anderson ebyen nou dwe pale de gang lè nou pale de gang ebyen nou wè Vitelòm Vitelòm te lanse mesaj sa pafwa gen moun ki pa konprann men an nou reprann li pou li lè Vitelòm di li tande yo arete gang ni men kiyès ki gang ni nan kad rapèl. Si nal nan dcpj m tande yo arete yon Bon pakèt nèg e yo di se Jimmy pou nèg nou te mwen. tounen avèk. E poutan si nou tap arete nèg mwen nou tap arete Moïse Jean Charles nou tap arete André Michel nou tap arete Schiller Louidor eske n tande nou tap arete bon Senatus menm anfen se premye moun pou n ta pran se nèg sa yo pou n ta arete pou mwen menm di nou sa nou byen konte mal kalkile e. Wi Anderson e an nou avanse. Jimmy e kote e vitelom e fò konnen lè nèg sa yo ap di yo arete gang ni se de kiyès e yap pale egzakteman e nou wè menm vitelom sa e te fò konnen li te idantifye gang ni yo li te pale w de nenel cassy li te pale w de andre michel li te pale w Dou e Moïse Jean-Charles ensi ke direktè aktyèl lapolis lan e Frantz Elbé kòm etan e moun ki te konn chita avè l e moun ki te konn ap planifye dezòd anndan peyi an yon fason e pou kapab montre prezidan e Jovenel Moïse pa gen oken e otorite e di m pa konnen si nou ta pèmèt avèk e gran prezan e tande e yon ekstrè kout e Vitelòm e sou pal ta poze e gran prezan sa lè nou tande sa nou te konnen bagay sa se sa k ap rele exactement. Vwala, vwala, vwala. Efektivman, medam mesye nou wè poste an ke nou mete sou ekran e kote ke lapolis, dayè nap salye tout bon grenn polisye yo kap fè efò mesye dam e sensèman wap gade lapolis ap fè efò pou arete bandi ebyen fo jij yo. Fo jij yo, fo politisyen yo bò kote pa yo, yo menm y ap lage, y ap lage prizonye, y ap lage vòlè. Donk lapolis pran nan desten nou an men mesye. Kounye a la, se operasyon, nou pa gen plas pou bandi. Prizon yo gentan twòp. Gen twòp moun nan prizon an. Vide bandi yo pou nou. Zero tolerans une fois de plus. Frè m an nou avanse avèk aktyalite an avan ke nou pouswiv nou gen ti ekstrè sa bon plu ta plu ta egalman li posib ke nou pale avèk Boudjou men avan sa nou gon ti videyo nou te vle pase pou ou medam mesye nan menm kad ebyen pat rete anyen Ariel te gentan fin tonbe nèt Ariel te gentan fin tonbe sak fè ti granmoun nen frèt sa toujou la toujou. Sak fè Ariel toujou la mesye la polis rete fokis pa pran nan pyèj sa ann tande ekstrè sa. Chak kote nou rive pou nou sove peyi a gon anpèchman wè mesye map pale avèk tout la polis yo nèg ki te nan pòtoprens ki tal lakay Ariel Henry yo sou blòf nou ye tande si nou pat sou blòf Jodia peyi a tap delivre kotel ye a. Kote'n te jwenn Ariel nan èpòt la sof kel te pran egzil ou byen anything can happen. Konsal te dwe ye. E m met nan tèt mwen yo pral fè nou tout nèt dous a ti moune. Nan pral bliye frè dam nou yo, nan pral bliye san frè n. Sèn yo ki koule a. Wi m ka konprann jodi a bandi ap devye vi nou, ap gate avni nou. Men bandi yo papa yo gen mèt yo. Sa k di w si se pa mèt yo ki di pou y ap fè sa? Ou pa wè jodi a bèl machin yo nan men yo ap fè patwouy. Se yon bagay konsa l ye. Enben enben pou pou pou pou pou vra pa dous vre. Pou vra pa dous vre. Se yon bagay. konsa. La vwala nou tap tande Buju jan nou dil e li posib pli ta nan emisyon an ke nou pale avèk Buju sa pral depan de rezon entènèt la wi an nou avanse Anderson. Bon e Jimmy nap avanse avèk enfòkmasyon yo jis avan e nou rantre nan dosye la Repiblik Dominikèn kote nou wè ansyen e prezidan Leonel Fernandez ki ta nan aktyalite enben e nap fini avèk dosye pa bò isit nan peyi e Dayiti kote nou wè kouvrefe e jeneral ki anonse pou demen dimanch 29 janvye 2023 a kote nou wè e nan kad kouvrefe sa e ki anonse yo tou pwofite pataje e yon mesaj pou di e malè avèti pa touye e kokobe chyen ap manje kadav e polisye pa ka e gen kanaval demen dimanch lan e yon tanbou e pa gen dwa frape. Nan peyi an pa gen e kanaval enben e kouvrefe sa se ansanm e polisye ki nan lari kap e manifeste e toujou e pou e denonse e konpòteman otorite e pa bò isit epi e mande jistis pou frè dam yo e ki ta tonbe e daprè polisye e sila yo e kouvrefe sa ap fèt nan lide pou yon tanbou e pa frape nan e la repiblik e e nan la repiblik sètadi koze fèt kanaval la e pa gen sa e ditou ditou e nou konnen atravè e plizyè vil e nan peyi an pou n pa di atravè plizyè komin kote e chak dimanch toujou genyen aktivite e pre kanavalesk pou n pa di e nan zòn metwopolitèn nan e nou kapab e raple nou tou e sa e nou te konsidere l kòm etan yon ensilt malgre moun k ap kidnape, malgre moun k ap tonbe anba bal enben jou dimanch yo nou toujou e konstate yon mare imèn nan nivo Champ de Mars enben e pandan ke e polisye sila yo ta anonse e kouvrefe sou tout etandi e teritwa nasyonal la e nou konnen direksyon e jeneral e lapolis lan e sou bò pa l k ap fè e gwo presyon e yon fason e pou ajan Polisye yo kapab al sekirize e cha pre e kanavalèsk yo pou n pa di e cha sa yo e ki ta deja anonse e kanaval anndan peyi an e polisye sa yo ki rantre an rebelyon ki fè konnen yo pa pral e sekirize oken cha pandan ke e frè dam yo e chyen pa sispann Tann e manje kadav yo moun pa sispann tonbe anba bal bandi ensi ke popilasyon ayisyèn nan ki pa sispann e viktim aksyon kidnaping enben e jodi a la e nou wè e DG e lapolis lan ki pap kontwole anyen ki montre tou li fè e lasoudorèy pandan ke e polisye ap tonbe e yo pa chwazi lòt bagay e pou yo fè se fè gwo presyon e sou ajan e polisye yo yon fason e pou kapab al sekirize e cha e ki la pou anonse aktivite epri kanavalesk anndan peyi a. Ala, se trè grav medam mesye, se trè grav. M panse lè n ap di se kòmsi lè yon gouvènman a zewo ebyen fòk ou kapab rekonèt gouvènman sa pi mal ke zewo paske se pa nòmal jodi a la pou ke wè lapolis, lapolis ki bò kote pa yo, yo di yo pa pral nan kanaval, yo pa pral bay sekirite. Men kounya la mesye yo met yon kouvrefe pandan se tan se menm gouvènman sa ki ap bay polisye yo presyon aprè ke nou wè plizyè ladan yo sot mouri mesye yo poko menm fè dèy yo jiska mentnan medam mesye nou tap tande nou tap tande ekstrè a la manman youn nan polisye yo doulè kel genyen Pandansetan poko gen yon moun nan leta sa ki ta omwen al wè yo pou mande yo kòman yo ye, kòman n ap fè avèk e kòmam nou kapab pote yon patisipasyon kèlkonk, pa gen youn ki fè l. Kounye a la se presyon y ap bay deplis a polisye yo poutèt ki sa pou y al esponsorize, pou y al sekirize cha blende swadizan ti gwoup oliga yo, ti gwoup Ariel yo. Mesye dam, bagay la se two. Panse s gen yon minimòm de, gen yon minimòm de senpati yon moun ta dwe gen alega de, de, de yon pèp. Se trè grav. Epi se youn nan rezon lè polis yo ap tande jan de bagay sa yo, m panse ke mesye nou dwe pran konsyans tou. Paske pandan n ap di sa, gen yon ti gwoup la yo menm. Se mesye sa yo fokis inikman pou kraze gang e ariel yo pa nan komsi yo sa pa deranje yo ke ariel la ke ariel pa la non sa pa deranje yo non e pandan se tan kiyes ki pwoblem nan se ariel se pwo hein kiyes ap bay sekirite se ariel donk mesye nap di nou rantre nan batay lan yn fwa de plis kouvrefe an pou nan sou tout teritwa nèt.